Bonjou bonswa la famiy byenvini tout moun se yon plezi pou m avèk nou kòm dabitid nan emisyon pa nou an Mon Editorial avèk Yanick ou sou tak 509 tout ayisyen konekte si w poko abòne map envite w abòne aktive ti klòch notifikasyon an e konsa wap rete konekte avèk nou ou pap rate okenn nan videyo nap genyen poun poste yo Jodi an se vandredi 21 avril 2023, wikenn nan kòmanse, ou konn prensip lan deja, pa bwè, si w ap pran volan pa pran volan pandan w ap bwè alkòl, bagay sa yo danje, yo pa zanmi, yo pa kole sere. E n ap kontinye pou nou di yon gran mèsi ak tout zanmi, tout fanatik, tout sipè branche emisyon an, tout moun ki ba nou love la, ki ba nou anpil afeksyon, ki montre yo avè nou a san pou san, Nou di w mèsi anpil, nou lage w de bra, de je fèmen nan men Bondye. E sila ki pa renmen nou yo, sila k ap fè n menas yo, sila k ap agase nou yo, moun sa yo ke Bondye fè sa yo vle avèk yo paske nou menm nou pa responsab yo. E lanmou an ap kontinye pataje, nou konn sa l ye deja, travay lan li p ap kanpe, l ap kontinye e fè wout li. Jodi an nan emisyon an, Nou vin avèk yon egzèsis ki trè patikilyè pou ou. Yon bagay ki byen, yon egzèsis ki byen izi, byen fasil e k ap ede w tou. Ou pral rann mwen yon sèvis. Tout moun k ap gade nou la nan moman an la, ou pral rann tèt ou, ou pral rann mwen yon ti sèvis. Anba layv la, ou pral fè de lis. Nan premye lis lan, ou pral genyen pou ekri non senk politisyen ayisyen. Non 5 machann peyi, 5 zèfèyi, 5 machann dezagreman ou estime ki fè peyi an plis mal. 5 non nèg ou pral ekri la yo, nan premye lis lan, se non 5 moun ou estime ki fè peyi an plis mal. M pa bezwen konn ki kote w ap kòmanse, men ou genyen pou bay 5 non moun. E nan dezyèm lis lan, Ou pral ekri non 3 moun ou ta renmen ki okipe tèt peyi an. M pa bezwen konnen si se politisyen, si se moun nan sosyete sivil lan. W ap ekri 3 non moun ou ta renmen pran tèt peyi an. E nan 3 non moun sa yo, w ap chwazi moun ou pi fè konfyans la. Tande byen wi, w ap ekri 3 non moun ou ta renmen wè nan tèt peyi an, e nan 3 moun sa yo w ap chwazi non moun ou pi fè konfyans la. Donk, boul lan nan pyo w, kòmanse la, e nan fen emisyon an n ap retounen sou dosye a, m pral di w egzakteman nan ki objektif m ba ou fè devwa w sila. Gon ti pwovèb granmoun yo toujou renmen itilize, yo di w, si anndan pa vann ou, deyò pap achte w. Si se pa moun andan lakay ou ki vide vant yo bay moun deyò, pa gen moun deyò k ap konn sa k ap pase nan sen w, pa gen moun deyò k ap konn sa w ap regle, pa gen moun deyò k ap konnen okenn bagay nan vi prive w. Jounen jodi an la, N ap konfwonte avèk diferan kriz andedan peyi a. N ap konfwonte avèk diferan kriz andedan sosyete a. Tout kalite pwoblèm nan degwenn nou. Tout kalite pwoblèm ap trakase bil nou, ap brase bil sosyete a. Pwoblèm ekonomik, pwoblèm finansye, pwoblèm sekirite, pwoblèm sosyal, pwoblèm sante, edikasyon, a nou gen pwoblèm nan tout tou kò nou. Gen pwoblèm tout kote n vire, tout jan n vire. Epoutan, Nou genyen de seri de aktè la, nou genyen e moun ki sanse la nan tèt peyi an, moun ki ap okipe diferan pòs ki la pou rezoud pwoblèm yo. Tankou pa egzanp, prensipal preyokipasyon nou la, pwoblèm nou sanse genyen an priyorite pou dirijan yo ta rezoud se pwoblèm sekirite a. Paske depi yon peyi pa gen sekirite, anyen p ap fonksyone. Mètenan, lè nou pral poze pwoblèm sekirite a, e menm entènasyonal lan pral oblije rann yo kont ke Ayiti pa ka gen sekirite, se paske gen yon pakèt nèg ki andedan Leta a, gen yon pakèt politisyen, gen yon pakèt nèg ki nan sosyete sivil lan, gen yon pakèt mesyedam nan sektè prive a, se yo menm k ap finanse gang, Se yo menm kap finanse bandi, se yo menm kap arme gang, se yo menm kap arme bandi pou kreye plis enstabilite, pou kreye plis ensekirite andedan peyi a. Yo menm ale pi lwen pou yo pale w de terorisme deta. Nan ki sans? Paske se menm nèg sa yo ki nan leta, se menm yo menm ki sanse gen otorite pou kraze bandi, pou kraze gang, pou mete sekirite andedan peyi an, se yo menm ki ap minimize sa n ap viv kòm kriz de sekirite, se yo menm k ap banalize lavi moun, se yo menm k ap banalize efò paran nou konsanti pou nou voye n lekòl, nou fè yon pakèt tan sou ban lekòl, al nan inivèsite, lè nou jwenn resi jwenn yon ti travay, Kounye a, gang bandi fè nou pa ka al nan ti travay lan. Lè nou resi bati yon ti kay, gang bandi mete nou deyò ladan l, nou tounen refije nan pwòp peyi nou. A ki lafot? Otorite Leta yo ki pa pran responsabilite yo, otorite gang sa yo, gang ak kravat yo, ki alye yo avèk gang ak sapat, ki alye yo avèk bandi, kriminèl notwò, pou destabilize peyi an. Kounye a, kesyon anpil moun ap poze se kisa ki dwe fèt, kisa ki ka fèt pou rive rezoud pwoblèm ensekirite a? Kisa ki dwe fèt? Kisa entènasyonal lan ta sipoze fèt, ta sipoze fè, ta sanse fè pou ede nou rezoud pwoblèm ensekirite a? Premye Minis Ariel Henry, li pa fè ni 2 ni 3 fòm posib, nou konn sa deja. Ariel li estime se entènasyonal lan k pou vin rezoud sa nap viv la. Se blan ki pou vin foule sòl peyi an pou vin rezoud pwoblèm ensekirite a. E pandan tout tan nou wè madan Lalin te fè e te fè la nan tèt BINUH, tout desizyon kap pran de konsè avèk gouvènman, de konsè avèk pouvwa Ariel Henry an, son sèl lojik. Fòk gon fòs entèvansyon ki vini, fòk blan vini, se kòmsi nou gen yon fòs de polis an Ayiti, nou gon lame an Ayiti, bagay sa yo se fasad yo ye, se blan k pou vin rezoud pwoblèm nan. Paske Ariel konnen pa bò kote pa l, kisa ki objektif li, e yo konnen tèlman gen nèg andedan pouvwa leta, tèlman genyen move je andedan phtk ki kontribiye nan mete peyi an kote l ye la, ki patisipe nan finanse gang, ki patisipe nan destabilize peyi an, mete Ayiti kote l ye la, Yo pa wè kòman yo menm antre yo, yo pral rive rezoud pwoblèm nan. Yo pa wè kòman yo pral mete ti enterè mesken yo, kòman yo pral mete tout pwoblèm yo, tout ego yo genyen de kote pou yo wè Ayiti avan tou. Yo fè yon pakèt lajan depanse, yon pakèt lajan dekese, fè lòbi pou blan vini, e finalman, bagay la pral eklate nan figi nou, blan pa vini. Kounyea Ariel kisal fè Ariel pa fè ni 2 ni 3 fòm posib Ariel li tounel vè lame dayiti li dou ke yo pral mete lame avèk la polis ansanm yo pral mete bandi an derout yo pral pete fyèl bandi yo pral mache sou bandi yo ba nou espwa nou kontan nou bat bravo wi finalman gon desizyon ki pran baw ou pa tande anyen ankò paske avan madan lalim ale objektif lan te klèman defini Pa gen yon yota, pa gen yon goud, pa gen yon penich ki pral debloke, ki pral dekese pou ame militè lame dayiti yo. Pa gen yon santim! Li te mèt se èd entènasyonal. Menm lè cha blende yo ta genyen se jete yo ta pral jete lakay yo nan peyi pa yo. Menm lè fizi daso yo ta genyen se jete yo pral jete lakay pa yo. Pa gen yon bagay kap vini an Ayiti, ki pral, kap vini nan non lame dAyiti, ki pral sèvi lame dAyiti. E se youn dè rezon wap wè tout kòmand ki pase, se o non de la Polis Nasyonal dAyiti. Menm lè ta gen volonte pa bò kote otorite pou yo di yo pral ame e militè etc, yo pral achte ekipman, depi an lè w tande yo di w pa gen bagay konsa, e blan pa vle, blan pa sesi. Paske yo menm tou yo pa gen volonte an pou yo fè sa. Kounye a, anpil moun ap poze kesyon, si pouvwa leta a, nèg sa yo ki nan leta a, yo pa montre okenn bòn volonte pou yo rezoud pwoblèm ensekirite a, pou yo rezoud pwoblèm gang nan, pou yo rezoud pwoblèm kriminalite òganize ki gen la a, nou menm, nan mitan sosyete sivil lan, nou menm k ap panse, nou menm k ap reflechi, se gade antre nou ki diferan etap posib e imajinab ki genyen ke nou ka mete sou tab lan, ke nou ka kòmanse batay pou yo reyalize, pou yo konkretize, pou pèmèt ke yo retabli le pli rapidman posib sekirite andedan peyi an, rive konbat gang, rive konbat zak kriminalite k ap fèt. Premye bagay, lè nou konstate dega ki gen la yo, lè nou konstate nivo anplifikasyon ke gang yo ap pran, lerèl ke bandi yo ap pran, fasilite ki genyen pou Izo jouk nan rantre Sid peyi, pou l al ye l avèk gang ki jous nan rantre Nò peyi, nèg Kanaran, nèg Vilaj, e Sous Matla mete tèt yo ansanm ap teworize moun, ap bat moun, ap touye moun, ap rache moun. Lè n ap gade fasilite ki genyen pou Vitelòm, li nan Tòsèl, li nan Wout Frè, li nan Pènye, li monte jouk nan Fò Jak, nèg yo gen fasilite, nèg yo gen koneksyon, nèg yo gen antèn. E nou menm ki fè pati de sosyete an, nou menm ki nan mitan popilasyon an, nou menm ki vilnerab, nou menm ki pi fèb yo, se nou menm k ap peye pòt kase yo. E parapò avèk sitiyasyon sa a, kòm otorite ki la yo pa la pou yo reflechi, Yo pa la pou yo pote solisyon avèk pwoblèm yo. Kòm gen moun ki genyen bòn volonte nan mitan sosyete sivil la, gen yon pakèt jèn ki gen foug, ki gen detèminasyon, menm jan gen yon pakèt zanmi nan dyaspora a ki motive, ki mobilize, ki fè prèv de detèminasyon, ki ta renmen wè lakay bon, ki ta renmen wè lakay tounen bon. Se paske se fòt politisyen malveyan, atoufè, zèfèyis ki mete nou la a. Se movè chwa dirijan nou fè, dirijan yo fè ki mete nou la a. dirijan nou yo fè ki mete nou la paske jounen jodi an si nèg sa yo ki pase nan tèt leta a m pa bezwen konn depi kilè nèg sa yo ap peze kou nou ap souse san nou e se youn dè rezon m kite m kite djòb lan m kite devwa w lan ou menm ou pral di m depi kilè w estime ke karanklou sa yo depi kilè w estime ke kriminèl sa yo ap fè peyi an mal epi aprè nou pral gade ansanm kisa ki ka fèt. Ebyen la genyen o total 5 etap. 5 etap si Ariel Henry, si e mini jistis lan Emly Prophète, si Ariel Henry ankò an sa kalite de minis de l'interieur, si CSPN nan si nèg sa yo si vrèman ministère de la justice Si lè sena a te la, palman an te operasyonèl, chanm dè depite an, tout moun ta fè travay yo, ta fè djòb yo jan yo ta sipoze fè l, jounen jodi an nou t ap gen ase zam nan men nou pou nou konbat ensekirite. Nou t ap gen ase zam nan men nou pou nou konbat gang. Nou t ap gen ase mwayen nan men nou pou nou jere kesyon peyi, pou nou jere kesyon ensekirite a. Paske ki sa bagay lan ye? Rezoud pwoblèm ensekirite an, rezoud pwoblèm gang bandi k ap teworize popilasyon an, se pa sèlman yon kesyon de polis nasyonal, de lame dayiti. Se pa sèlman yon kesyon rale zam ou, bobo ou touye bandi, ou blese bandi mòtèlman, ou stope bandi. Se pa sa ki pral rezoud pwoblèm ensekirite a, pwoblèm gang ki gen andedan peyi a alontèm. A lon tèm nou bezwen de enstitisyon ki fò. Nou bezwen de enstitisyon ki endepandan. Chak moun nan bò pa yo ap fè travay pa yo. Nou bezwen kowòdinasyon. Nou bezwen koyezyon an de de enstitisyon yo. Nou bezwen lyezon. Nou bezwen chak moun ki gen yon travay pou l fè, li konnen egzakteman ki travay pou l fè a, nan lè pou l fè l lan, e l konnen egzakteman kòman l dwe fè l. E se sa k fè nou pa bezwen on Leta akolit, nou pa bezwen on Leta ti zanmi, nou pa bezwen on Leta krèy, nou bezwen on Leta ki genyen dè teknokrat ladan l. Nou bezwen on Leta ki genyen dè ekspè ladan l. Nou bezwen de seri de moun ki te al lekòl, ki te al sou ban lekòl, ki aprann sa li gen pou l fè a e ki konnen sa l pral fè a e pou l byen fè l. Jounen jodi a, w ap gade de seri de fot monimantal, de seri de gwo bout tonton erè k ap fèt nan diferan korespondans k ap soti andedan Primati. W ap mande moun sa yo ki andedan Primati, ki sekretè andedan Primati, ki responsab andedan Primati, ki yo menm ap jere kesyon korespondans, èske moun sa yo, èske yo te pase yon kote, èske yo te fè kominikasyon sosyal, èske yo te fè, èske yo te aprann yon bagay ki gen pou wè avèk E kominikasyon, relasyon sosyal ki fè se vant yo y ap voye. Lè yo envite yon moun nan yon bagay, ou pa menm wè ki fòm, ki fòm posib yo ekri envitasyon an, san fot, san fay, eksetera. Wi nou pa robo, nou ka toujou fè fot, nou ka toujou fè erè, men gen kèk erè, lè w fè yo monchè, djòb la l pa djòb ou, plas la l pa plas ou, se ranmase pakèt ou ale. Men kòm an Ayiti nou pa konprann sa, nou pa wè bagay yo jan tout moun wè yo an, jan tout moun ta dwe wè yo nan peyi k ap fonksyone yo. E se youn dè rezon ki fè w wè bagay yo toujou fèt an zanmitay. Kounye a, si n ap retounen nan kesyon ensekirite an, diferan etap ki ka ede nou rezoud pwoblèm ensekirite an, premye bagay lan, se ranfòse pwogram de prevansyon de kriminalite yo. Depi w wè prevansyon, ou wè avan. Avan bagay lan vin tonbe sou tèt ou, ou gen tan wè l, ou fè prevansyon. Ou fè prevansyon, gon kokoye ou wè anba pye kokoye a, kokoye a ka tonbe sou tèt ou jan l panche a, prevansyon an, swa w koupe kokoye a ou monte ou keyi grenn kokoye a pou l pa tonbe sou tèt ou, Si w ap al chita anba pye kokoye a. E m ba w garanti se pa pa al chita anba pye kokoye a ki solisyon an, men se pito monte retire kokoye k reprezante danje a, retire kokoye ki reprezante menas la. An Ayiti ki sa nèg yo toujou prefere fè? Ou pral wè sa. Lè gon sitiyasyon ki difisil nan yon zòn kote ke gang yo ap opere, ou wè lapolis lè gang yo fin frape, yo fin touye moun, fin asasinen moun, vyole moun, mete dife epi ale, otorite nou yo pa fè prevansyon. Otorite nou yo pa fè prevansyon. Kou bandi an fin ale, ou wè gen yon blende ki ale nan zòn nan ki monte. Yo ale, yo fè, yo montre yo prezans yo la, yo fè yon monte yon desann, yon monte yon desann eksetera, yo tire de twa kout bal, epi yo ale. Si gen bandi sou plas lè yo ale an, yo fè represyon, yo pete de twa kout bal avèk bandi an, echanj de tir, bandi ka tonbe, polisye ka tonbe, epi yo ale. La a, se yon fòm de represyon olye ke yo fè prevansyon. Ki sa prevansyon an ye? Lò Leta pran responsabilite l pou l mete kanpe de pwogram de prevansyon, se ale nan katye popilè yo, jounen jodi a ou estime nan peyi a gen zòn wouj, se batay, se travay pou pa genyen de zòn wouj. Si Site Solèy se yon zòn wouj, Bèlè se yon zòn wouj, Ba Dèlma se yon zòn wouj, Lasalin se yon zòn wouj, Kwadèboukè se yon zòn wouj, Matisan se yon zòn wouj, tout kote sa yo ki genyen katye popilè yo, tout kote sa yo nou konsidere kòm zòn wouj yo, se vini avèk dèzaltènativ pou nou ofri jenn fanm, jenn gason ki siseptib pou rantre nan gang pou al rejwenn gwoup ame yo, lè sa nou vin avèk dè altènativ pou yo, nou vin avèk dè pwojè kominotè pou yo, nou anndan katye popilè lan nou fè kreyasyon danplwa, nou vin avèk plizyè, plizyè, plizyè pwogram pou nou montre jenn fanm sa yo, jenn gason sa yo, yo pa pou kò yo, gon leta k avè yo, gon leta k ap panse pou yo, men se pa pran lajan nan kès asistans sosyal. pou nap detounen pou nap plen pòch nou al achte kay Miami, al achte kay Kanada, se pa ap pran kès asistans sosyal lan kòm byen manman nou byen papa nou, se pa pran BMPAD lan kòm byen manman nou byen papa nou, gon kesyon la ministè afè sosyal ap travay, ministè afè sosyal la w tande yo ap vin avèk ti pwogram ee asistans sosyal bay moun ti sak diri etc etc on semèn de semèn apresa w pa tande yo lajan an boule lajan an gagote lajan gaspiye nou panse se sa yo ki ki sou altènativ, nou panse se sa yo ki ka anpeche yon jenn fanm, yon jenn gason nan yon katye popilè, kote ke maten, midi, swa se zam l ap tande, se bal l ap tande, kote ke jounen jodi an la, yo montre w fasilite a li plis avèk yon zam ke chita travay, a wi! Se sa katye popilè yo ofri jèn yo. Se sa yo ofri sosyete a. Donk, si Leta pa asime responsabilite l, pa fè prevansyon an, si jounen jodi an la andedan ministè afè sosyal yo pa fè prevansyon an, jèn sa yo ki entegre gang nan Site Solèy, jounen jodi an la, se pa sèlman Site Solèy, nou wè m pran egzanp sa yo kòm zòn wouj, men se tout Pòtoprens se zòn wouj. Petyonvil jounen jodi a, sa k ta di se yon zòn wouj? Sa k ta di Laboul ta yon zòn wouj? Tomasen ta yon zòn wouj? Meyòt ta yon zòn wouj? Sa k ta di sa? Sa k ta di sa? Haa, se lè w pa, se lè w pa fò a. Paske lè w gen yon Leta kote ke otorite yo pa p asime responsabilite yo, otorite yo Yo konplis de zak terè k ap pase andedan peyi a. Rezilta a se sa nou wè la. Rezilta a se gang ki pran plis espas jewografik dè teritwa pèdi. Rezilta a se pouvwa Leta a ki afebli. Rezilta a se sanksyon w ap jwenn nan men entènasyonal la. Rezilta a Se lè otorite pale, popilasyon an pa koute l, yo di a pawòl tafya, a Ariel te byen dòmi eksetera paske nou gen yon leta ki konplezan, nou gen yon pouvwa ki konplezan, nou gen yon pouvwa ki patisipe nan kraze sosyete a, nan enstrimantalize gang, nan enstrimantalize bandi. pou mete dlo nan je popilasyon an nan objektif kèlkonk, tankou la a pou Ariel Henry, objektif prensipal lan se kenbe pouvwa a, paske Ariel fè de eleksyon an kondisyon sine kwa non pou l bay pouvwa a. E la a, tout moun wè l, tout moun konprann li, tout moun wè pwoblèm nan, si pa gen sekirite, pa ka gen eleksyon. Donk, Ariel Henry li menm, li sou bit pou l kenbe pouvwa l pandan yon bon bout tan ankò. Si premye sa leta dwe fè pou rezoud pwoblèm gang avèk ensekirite an se rive ranfòse rive ranfòse katye popilè yo, zòn wouj yo pa de pwogram kominotè, pa de pwogram de prevansyon pou anpeche e kriminalite a li etann li plis, pou anpeche zak banditism yo yo etann yo plis, ebyen dezyèm altènativ lan se kisa l ye? Se ranfòse lwa yo, ranfòse sanksyon yo. Men pou sa fèt fò nou ta gon paleman, e pa vre? Pou sa fèt fò nou ta gen de depite, de senatè ki konnen ke lè yo al nan palman an se pa kòb pwason y al dèyè, lè y al nan palman an se pa kòb rara y al dèyè, se pa sibvansyon an, se pa dezyèm rezidans, se pa sa ki dwe enterese yo, se pa pou leta mete vès sou yo, ba yo kòb pou yo fè chòping, se pa sa ki enterese yo, se pa lajan pè diyèm nan, se pa sa ki enterese yo, se pa iminite a prensipalman! Hum! Ah wi! Gen nèg cheri! Gen nèg Ki ou wè gen fanm tou ki al nan palman an, se kache yal kache. Paske moun sa yo avan yo te depite, senatè, touyèt moun pase yo pat genyen, kriminèl pase yo pa genyen, konwonpi pase yo pa genyen, men jounen jodi a kòm an Ayiti, le parlement qui aurait dû être un endroit sacré, un espace sacré. Epi jounen jodi a kisa nou wè? Hum! Parlement an tounen yon repère de bandits, de gangs à cravates. ki alye yo avèk nèg tout kote, ki kraze sosyete an, ki deprave jenès lan nan ba yo zam, nan ba yo bal, ou konprann, pou yo fè lajan, pou yo simaye dezagreman andedan peyi an. Ebyen, si nèg sa yo te konn wòl yo andedan sosyete an, andedan palman an, nou t ap genyen de seri de lwa ki fò, nou t ap gen sanksyon, t ap gen yon pakèt refòm ki fèt andedan kòd penal lan. Ou tap, ou pa tap oblije gen yon kòd penal ki date e e ane 1600 yo, si m pa twonpe m. Ou konprann? Nou tap genyen de kwa pou nou rezoud pwoblèm ensekirite an. Nou tap genyen de kwa pou nou disyade kriminèl yo, disyade delekan yo. E lè n ap pale de kriminèl delekan, se pa sèlman Izo Ti Lapli Lanmò San Jou. Jounen jodi a lè n ap pale de Premye Minis Ariel Henry, ki lorè kwi, ki lorè kwi! W ap pale de yon Premye Minis, yon potansyèl, yon potansyèl kriminèl. Paske si ou ta genyen lyen avèk asasina prezidan Jovenel Moïse lan, o menm tit ke tout moun sa yo ki nan prizon nan penitansye, o menm tit ke moun sa yo ki nan prizon o Zetazini pwobableman, ou son kriminèl tou. Donk fòk nou klè sou bagay lan. Nou tap genyen de seri de senatè, depite ki tap fè travay li, e pa bò kote e pouvwa egzekitif lan, si yo menm tou yo te asime responsabilite yo, t ap gen yon pakèt, yon pakèt, yon pakèt pwojè de lwa ki t ap soti andedan egzekitif lan, andedan palè, andedan primati, etc. Ki t ap desann nan palman an, nan kesyon, nan kesyon sekirite, nan kesyon pwoteksyon dwa moun, nan kesyon pwoteksyon libète endividyèl. Men kòm se pa le ka an Ayiti, bagay la eklate nan figi nou jounen jodi an la, menm yon prezidan yo asasinen, Yo asasine yon prezidan, ankèt sou asasina prezidan an e son bagay ki bakle. Dosye asasina prezidan Jovenel Moïse lan son bagay ki separe yo ti bout pa ti bout, chak moun gen pa yo nan men yo, chak sektè ki enplike gen pa yo nan men yo, e o final, menm pwosè pa ka fèt, alevwa pou enstriksyon dosye a pou yo ta klotire l. Donk n ap wè, an Ayiti la, nou gen yon gwo pwoblèm de jistis, Nou gen yon gwo pwoblèm de sekirite ki lye avèk mank de travay palmantè ou byen absans, absans total de pwodiksyon palmantè ki genyen depi 2 dènye lejislati ki pase yo la. N ap avanse. Mètenan, Si pa bò kote egzekitif lan yo pa fè travay de prevansyon an, bò kote paleman an, lejislatif la avèk egzekitif la ankò, yo pa fè travay de sanksyon, yo pa fè travay de pwodiksyon lejislativ lan, li pral difisil pou gon koperasyon ant fòs de lòd yo avèk kominote yo. Paske si otorite yo pa mete w an konfyans, Ou menm ki fè pati de sosyete a, kòman w pral, kòman w pral santi w alèz pou ou wè yon polisye la, pou w di polisye a, ou konn yon bagay, e, gon yon je m wè bò lakay mwen an la a, m, m pa renmen je a nan. E mesye sa oubyen madanm sa ki fèk vini an, moun sa fèk vini an la, li gen plizyè lòt moun ki vini, m wè moun yo ak zam, m pa konnen e polisye yo, eksetera. Ou t ap pi alèz pou w rele yon polisye, pou w al nan yon pòs de polis pou w bay enfòmasyon. Paske ou an konfyans. Paske otorite egzekitif yo, yo mete w an konfyans, lejislatif yo mete w an konfyans, jidisyè yo konnen y ap fè yon bon travay, y ap mete w an konfyans paske lè yo mare yon gang, yon chèf de gang, yon bandi notwò, pa gen yon jij, pa gen yon komisè gouvènman visye grangou ki pral lage l, ki pral pran lajan anba tab. Nou t ap genyen yon pouvwa, nou t ap gen pouvwa yo ki ekilibre, nou t ap genyen kominote yo, nou t ap gen sosyete a ki santi li konfòtab, li alèz pou l fè travay de ransègneman l, de pataj denfòmasyon avèk lapolis. Se pa lèka ann Ayiti. Se pa lèka ann Ayiti e sa vin rann travay lapolis lan ekstrèmeman difisil piske menm andedan lapolis lan gen move grenn. Kòman w ta konprann Dimanch pase a, yo touye yon polisye nan Kwadèboukè. Yo di w gang 400 mawozo ki touye polisye a. Polisye sa li, li koni sou TikTok, li tout ap fè videyo etc. Ou tande enfòmasyon k ap sikile kòm kwa ta gen menm polisye ki afekte nan komisarya, menm kote nèg la ap travay la, polisye ki mouri a ap travay la, ki ap sèvi antèn pou bandi, se paske polisye parèy li nan konplezans avèk bandi ki lakoz polisye a pèdi lavi l. Kòman w santi w lè w tande enfòmasyon sa a? Kòman w santi w lè w tande modèl de fòmasyon sa yo k ap sikile? E Lò enfòmasyon konsa ap sikile, ke w di se rimè, ke w di se fo enfòmasyon, eksetera, eksetera, men li posib ann Ayiti, tout è posib. Se pa premye fwa y ap arete polisye ki nan gang, se pa premye fwa y ap arete polisye ki ap vann zam, k ap fè trafik zam, k ap fè trafik minisyon. Resamman la, yo arete yon polisye ki te detache avèk kiyès? Avèk prezidan an, avèk madan prezidan an. Prezidan Jovenel Moïse byen antandu avèk Martine Moïse premyè dam nan. Yo arete l pou kisa yo arete l, chèf dakizasyon yo mete sou do l trafik zam, trafik minisyon. Sa k ta di sa? Nou gen yon enstitisyon e tout tan n ap di l nou gen yon pnh ki merite pou fè vetin, ki merite pou gen bon pase men ladan l, soti anlè rive jous anba, soti nan DG, pase nan wo eta majò lapolis, rive nan ajan 1 an. E jou travay sa yo fèt, Jou tout travay sa yo fèt andedan peyi a m ba w garanti wè Ayiti, Ayiti gen pou l dous tankou yon siwo siwo myèl, tankou yon bonbon siwo l gen pou l dous paske n ap wè tout moun konn limit yo, tout moun ki k ap fè djòb l ap fè a l konn djòb l ap fè an byen, li konn sa l ap fè an byen donk peyi a ap byen mache peyi a ap byen mache tout bagay ap mache sur les roulettes e sa k fè li enpòtan Nou pa robo. Menm robo an yo konn refòmate robo a. E sak fè li men, e sak fè li bon, li toujou bon pou yon bon maten ou leve ou di ah, ou di tèt ou ah Jodi an la, sitou lè ou pa santi ou nan po ou. Sitou lè ou pa santi ou anfòm, ou leve ou de movèz imè, ou de movè pwal, ou di bon jodi an la fòm fon refòmataj. Fò m fè yon refòmataj. Fò m gade nan lespri m, nan may mwen, ki sa k pa bon nan kò a, ki sa k ap bay pwoblèm. Ou avanse, ou bezwen avanse. Pou w avanse, fò w ka fè yon analiz de pwòp tèt ou. Fò w ka fè yon entwospeksyon pou w a, a sa pa bon nan mwen. Konpòtman sa a pa bon nan mwen. M pa ka sèlman ap kritike jamè pwopoze. M pa ka sèlman ap lonje dwèt sou iks, igrèk, zèd san jamè apresye sa entèl fè de bon. Ou pa ka sèlman wè yon movè kote de tout bagay. Nan tout bagay gen movè kote, nan tout bagay gen bon kote. Jounen jodi an nou wè Ariel sou pouvwa a. Bon, movè kote yon moun wè nan Ariel, se ke Ariel nan tèt peyi an, Ariel pap regle yon mèrd, Ariel nan tèt peyi an la, gon ansanm de desizyon ki ta sipoze l pran, yo pa pran, Ariel nan tèt peyi an la, li patisipe, non l ap site nan konplo, kòm moun ki patisipe nan touye prezidan Jovenel Moïse, eksetera. Men an depi de tou sa, Ariel, pou m pa di se sèl, men Ariel se yon newochirijyen, an depi di fè ke l ap fè politik, l ap fè yon bagay ki ònòm nan kesyon sante. Gen anpil moun la a ki gen pwoblèm newolojik, se Ariel ki sou ka yo, se Ariel k ap trete yo, se Ariel k ap ba yo medikaman, E jiska dat moun sa yo vivan l pa touye yo. Pandan ke nan kesyon politik lan gen moun kap mouri paske lap pran movèz desizyon nan tèt peyi an wi. Men nan kesyon sante, nan sa ki gen pou wè avèk travay li an lap sove lavi moun. Eske w wè dilèm nan? Donk nan yon move moun konn gen bon moun. Non move moun konn gen yon bon moun. Kòm Ariel Henry n ap trete a se Ariel Henry politisyen premye minis lan. Donk tout sa l pa fè byen, tout sa k te merite fè byen l pa fè yo, se tou nòmal, se tou nòmal pou n mete l sou tapi an. Donk antank Ayisyen nou gen yon pakèt, yon pakèt, yon pakèt travay pou n fè. Etan done ke kesyon ensekirite an li se priyorite nou paske se nou k pa ka viv, li pa priyorite otorite yo, li pa priyorite leta a, nou pa ka viv lakay nou, pitit nou pa ka al lekòl, nou pa ka al nan aktivite nou, nou pa ka al fè degaje nou, nou pa ka soti al wè fanmi nou, fanmi nou pa ka viv byen lakay nou, Si n t ap kontwole ki kantite fanmi pou n ta met lakay nou, anverite kote n rete a pa t ap ka pran moun ankò, paske prèske tout fanmi nou kouri kite lakay yo, kouri kite zòn yo poutèt bandi. Donk, lè n ap poze pwoblèm sa yo, nou oblije mande tèt nou si gen Leta. Si gen Leta paske, menm jan wè m vin la m ap di w men kisa ki dwe fèt, dwe genyen de pwogram de prevansyon, dwe genyen, leta dwe vini avèk pwogram prevansyon, leta dwe ranfòse lwa yo, sipoze gen kowoperasyon ant lapolis, ant otorite polisyè yo avèk sosyete a, avèk popilasyon an. Ariel konnen l. Otorite yo konnen l. Menm lwa yo pa ka bay rezilta. Gen moun ki antoure yo ki se dè ekspè yo ye. E se sa k fè w ap poze tèt ou anpil kesyon. Poukisa Ou oblije ret avèk yon gwoup moun ki nan enposibilite oubyen ki pa vle volontèman pou yo bay rezilta, pou yo bay peyi an ale mye. Donk si ou menm ou konpetan, si ou menm ou konn solisyon an, ou rete pa bò kote yon pakèt moun ki pa vle pote solisyon an, monchè se ranmase pakèt ou ale paske wap vin tounen menm jan avèk yo. Yap enfliyanse sou ou. kalite bon moun ou te genyen an, l ap pase nan kalite move moun. Kounye a, pa rapò avèk tout sitiyasyon sa yo, kounye a, Leta sipoze fè yon travay de reyensèsyon. E kòman Leta pral fè yon travay de reyensèsyon alòske de seri de moun pa t janm, yo pa t janm konsidere yo fè pati de sosyete a? Si nou ta fè yon retou nan konstitisyon peyi a, Konstitisyon peyi an ba nou yon pakèt garanti nou yon pakèt bagay. Li garanti yon pakèt dwa nou genyen kòm Ayisyen. Nou gen dwa pou nan lekòl. Nou gen dwa pou nou gen aksè avèk de lojman sosyo. Si n pa gen kay pou n rete. Nou gen dwa pou nou travay. Nou gen dwa pou nou jwenn swen sante. Nou gen dwa pou nou gen lwazi. Paske tout sa yo se dè dwa ki atache, ki ratache a la kalite de sitwayen. Le fè ke nou son sitwayen ayisyen a la nesans, yo rekonèt nou se ayisyen, otomatikman moun ki nan tèt peyi yo, yo dwe nou edikasyon, yo dwe nou pou nou al lekòl, yo dwe nou pou nou manje, yo dwe nou pou nou gen kay pou nou rete, yo dwe nou pou nou gen lwazye pou nou epanwi nou. Men jounen jodi a, lè w'ap gade de seri de moun ki ap viv nan kondisyon inimèn, degradant. Lè w ap gade de seri de moun k ap viv sitou nan katye popilè yo, moun yo ap viv menm kote ak kochon, moun yo ap dòmi menm kote ak kochon, moun yo ap manje menm kote ak bèt yo, moun yo ap pran dlo pou yo bwè menm kote ak bèt yo. Kounye a, èske Leta, èske modèl Leta nou genyen, modèl dirijan nou gen la yo ka pou yon fwa, fè figi yo di, fè je yo chèch pou yo pale de reyensèsyon? Kòm ou pral reinsere yon gwoup moun ou pa t janm konsidere kòm nan sosyete a. Di m byen. E se youn dè rezon, lè m wè jan rebèl Dorcéna, CNDDR, toujou ap pale de reinsersyon sosyal, pou Izo Ti Lapli, pou chèf de gang yo, pou sòlda ki nan baz yo a, mwen menm m ap poze tèt mwen kesyon, èske tèt Jan Rebèl Dorcéna, èske tèt li dwat? Eske mesye sa a, eske tèt li dwat? Eske l gon bagay l ap fimen ki fè l pa wè klè? Yon gwoup moun ke peyi an, ke leta peyi nou pa t janm pran dispozisyon pou akonpanye yo nan anyen, ki vin chwazi ankò vin ale nan move kote lalwa, nan move kote e prensip yo, yon moun ki kwè ke avèk zam li l ka milyonè, avèk zam li l ap fè kidnaping, l ap fè asasina, l ap fè leta chantaj, e l jwenn yon leta pakoti. Lè l te fèt, a twazan konstitisyon an di fòk timoun nan al lekòl, ou te mete yon lekòl kominal nan katye l lan, li te jwenn aksè a edikasyon. Ou pral rense yon moun lè manman l t ap viv sou plas piblik la avèk li, nan katye l la te gen yon lojman sosyo yo te konstwi, li te al la. A kenz sèzan l vin tounen yon gang, yon delekan, ou arete l ou mete l nan yon prizon. Kounye a lè l soti nan prizon sa a, ou pral fè reyensèsyon sosyal pou li. Ou pral reinsere l nan mitan sosyete a. Men se pa moun ki pa t janm konn sa lekòl vle di, ki pa t janm konn sa travay vle di, ki pa t janm gen aksè avèk lwazi, ki pa t janm gen aksè avèk lojman sosyo, ki pa t janm gen aksè avèk dè swen sante. Se pa moun ki pase tout vi yo nan kras, nan labou, Se pa moun sa yo pral di nou pral reinsere nou che leta. E se youn dè rezon nap toujou blame otorite yo, nap toujou jije yo, nap toujou kondane yo paske yo pa asime responsabilite yo. Sinon Ayiti kote li al pa tap la. Se paske nou gon leta konplezan, nou gen dè otorite fayi, nou gen dè otorite kriminèl ki patisipe. O wi! O wi! La a, w ap gade non yo anpil. Ha! Mwen m konnen gen de seri de non ki pa ta pa nan lis sa. Oh! Ke l te nan lis moun nou ta renmen pran peyi an, ke l nan lis moun ki fè peyi an mal. M konnen sa. Ou pa wè non yo. N ap tounen sou dosye sa aprè. E menm nan senkyèm bagay ki merite fèt e ke mouche Leta ta sipoze fè pou konbat kesyon gang nan, Pou fini avèk kesyon ensekirite an, se rive bay jarèt ak dè inisyativ ekonomik ke moun yo ap pran, ke Ayisyen ap pran, ke jèn ki nan katye popilè yo ap pran. Paske ki sa k rive? Tout moun bezwen lajan pou viv. M pa kwè e a wòch ou viv, m pa kwè se a wòch ou manje, m pa kwè se a fèy bwa w achte nan mache, eksetera. Nou tout nou bezwen lajan pou nou viv. Nou bezwen lajan pou nou fonksyone. Nou bezwen lajan pou nou achte dlo. Nou bezwen lajan pou nou achte diri, maymounen, pwa, vyann, etc. Nou bezwen lajan pou n regle tout pwoblèm nou genyen andedan lasosyete. Ok! Nou bezwen lajan. Men kounye a, gen moun ki fè lajan priyorite yo, ap kidnape, ap touye, etc. Ap vòlè, ap foure men nan djakout pèp lan. Sa a se yon lòt deba. Kisa ki dwe fèt? Ou gen ona ki la. Ou gen kès asistans sosyal ki la. Ona ou konnen se moun, se travayè yo, se moun k ap travay, se yo menm ki epanye. Se kòmsi se yon fòm de bank sosyal li ye, yo pran lajan sou ou, yo mete lajan yon kote, lè ou pa ka travay ankò, lè ou pral pran retrèt ou, lajan sa ou jwenn pou, ou jwenn lajan an pou regle demele w, pou regle tren ou. Ou konprann? Pou jwenn lajan an pou siviv, paske lajan an, byen antanji, se pa yon lajan k ap ka fè grand chose, paske an Ayiti nou konnen kòman kotizasyon yo fèt. E malerezman tou, fòk mwen di l, pandan n ap denonse mouche Leta, pandan n ap denonse otorite yo k pa fè anyen, men gen yon pakèt anplwayè tou Monchè, se gwo kriminèl a vès yo ye. Se gwo kriminèl prive yo ye. Gwo kriminèl nan sektè prive a. Gen de seri de anplwayè ki pran lajan sou ti malere, malerèz yo. Yo pa kotize yo vrèman non. Gen de seri de moun, mwen menm gen bagay m konnen. Gen moun ki ale nan ona. Ki ale lè l fini, l fin pran retrèt li eksetera, l ale nan ona, e lè sa l pral konnen patwon an pa t janm kotize. Kote l t ap travay la, yo pa t janm kotize pou li. E poutan chak mwa, yo retire, yo retire lajan an sou ti kakaran l ap touche a. Patwon an, biznis kote l ap travay lan, yo retire l chak mwa sou li. Yo pa kotize anyen pou li. Yo pa kotize anyen pou li, li pa gen yon kote l ka al pot plent, li pa gen yon kote l ka rele moun sa yo, se gwo bra yo ye, se gwo patwon yo ye, se gwo gran nèg yo ye andedan larepiblik, se vwa yo k konte, se vwa yo k ka pase. Eske nou wè ki pwoblèm ki gen? Tout sa yo se de pwoblèm ke nou sipoze poze e rive chèche solisyon avèk yo. Kounye a, kòm an Ayiti bagay yo fèt e bagay tèt anba k ap regle, yo kotize pou ti malere malerèz yo pou lè yo pa ka travay ankò, se gwo palto yo, se gwo palmantè, se ti mennaj palmantè, Se moun ki gen lajan deja andedan peyi an, se gwo moun deja ki ap depanse pakèt lajan andedan peyi an, ki ap vòlè lajan, k ap detounen lajan, ki nan kontrebann, se yo menm ankò Leta ap prete lajan. Lajan kontribyab ki ta sipoze rete yon kote pou lè moun yo fin travay, pou lè moun yo pa ka travay ankò pou bay moun yo, remèt moun yo lajan yo, Lè malere, malerèz sa yo ale pou yo chèch, pou yo, pou yo, pou leta ba yo lajan yo, pou yo touche lajan yo, y ap tete lang ba yo, y ap di yo, oo, lajan pa t depoze, lajan pa t sesi, lajan pa t sela. Èske nou konprann? Se sa k fè jounen jodi an se skandal ki genyen nan kesyon ona a. Se sa k fè tout nèg ap batay pou ona paske yo pran ona pou bank prive yo, pou bank leta. Alòske, lè w bezwen, lè w se envestisè w bezwen lajan, ke leta kreye yon sistèm de kredi. Ke brh kreye yon sistèm de kredi, ke bank prive yo kreye de sistèm de kredi al prete lajan, men se pa sou ona pou nou gen je, ona pa pou nou. E se youn de rezon ke jounen jodi an la, ke l te ona, ke l te kès asistans sosyal, pa gen posibilite pou malere, malerèz jwenn lajan nan bagay sa yo, paske lajan se pou gwo palto l ye. E dotan ke otorite yo, kòm se Ariel ki la, kòm se pouvwa Ariel lan k la, dotan ke pa gen de mezi ki pran pou akonpanye moun ki pi fèb yo, pou mete kanpe de inisyativ de devlopman ekonomik ki ka pèmèt ke moun nan katye popilè yo jwenn de kwa pou yo sibveni a bezwen yo, jwenn de kwa pou yo rezoud pwoblèm grangou, pwoblèm lajan lakay yo, n ap toujou nan pwoblèm sa yo. Paske batay kont gang, batay kont ensekirite an, se pa sèlman yon kesyon de tire izo, tire ti makak, tire lanmò san jou, tire vitelòm, li pi laj, li pi vas ke sa. E anpil fwa genyen dè ekspè an sekirite ki toujou ap pale sa, ki toujou ap rapòte bagay sa yo, ki ekri menm liv sou sa, mouche leta ou fèmen zòrèy li. Mouche leta bouche zorey li paske yo pa vle fè leta yo pa yo pa vle fè peyi yo pa vle konstwi yon sosyete yo toujou bezwen gang sa yo la bandi sa yo la pou rezoud pwoblèm yo pou jere kesyon politik pou yo donk nap konprann ke jounen jodi an gen nesesite pou rebati yon lòt peyi pou rekonstwi yon lòt ayiti fòk nou respekte etap yo fòk nou respekte prensip yo fòk nou respekte demach ke lalwa etabli yo Se sèl mwayen posib pou nou gen yon lòt sosyete, pou nou gen yon lòt peyi ki baze sou prensip, ki baze sou respè lalwa. Donk, pou sa rive fèt, banm reprann pou nou, si w apèn branche, w pral konnen egzakteman ke jounen jodi an la, konba n ap mennen kont ensekirite, kont gang nan, li ka pase presizeman pa 5 etap. Premye bagay lan, se pèmèt, se pou mouche leta rive ranfòse dè, rive e vin avèk dè pwogram oubyen ranfòse e pwogram de prevansyon kont la kriminalite. Sa a li ekstrèmman enpòtan. Se prevenir kesyon gang yo, prevenir aksyon bandi yo ka fè nan mitan sosyete an. Dezyèm bagay lan, se ki sa li ye, se ranfòse lwa avèk sanksyon yo pou nou gen bon palmantè k ap pran bon jan lwa, k ap vin avèk bon jan sanksyon e pou pou sanksyone delekan kriminèl yo, twazyèm bagay lan se amelyore relasyon de kowoperasyon ki egziste ant otorite polisyè yo avèk sosyete a, avèk chak grenn endividi nan sa ki gen pou wè avèk e dè ak de ransènyeman, moun ki gen enfòmasyon ki vle pataje avèk lapolis, katriyèm bagay lan se reyinve se envesti nan reyensèsyon sosyal. Donk 5 bagay sa yo, si Ariel, si pouvwa a, si ministère de la justice te aplike yo, se sûr ke jounen jodi an la nou tap rale yon souf, nou tap ka rale yon souf. Men kòm la a, bagay lan, bagay ki pi prese an, se konbat gang, se stope bandi, stope bandi an, e kounye an nou ka, nou ka konstate'l, nan menm gwoup gang yo, gen, gen yon chema tip ki fèt. E li pa fòseman chak jou pou nou vini, pou n ap pale, woy! Sesi sela, bandi tonbe, bandi mouri, eksetera. Sa yo nou konnen yo chak jou. Men sa ki dwe sanse priyorite nou yo, anpil nan nou bliye yo, anpil nan nou pa konnen yo. Anpil nan nou ka di se literati, pale anpil, eksetera. E se fòt D'edikasyon, se fot d'edikasyon, fot de deformasyon e de formasyon ki fè anpil anpil nan nou ap peri. Paske, nou toujou konprann ke lè yon moun ap relate nou, lè yon moun ap pataje de deformasyon, ap pataje e sa l genyen kòm konesans, kòm zavwa avèk nou, oh m pa ka pran tout tan sa pou m tande. M pa ka pran tout tan sa pou m tande, o si se Izo, si se yon son Izo, yon son ti lapli, eksetera, nou t ap tande, nou t ap tande. Humm! Deja nou konnen ke l te Izo, ke l te ti lapli, ke l te Vitelòm, eksetera, avèk tout alye gang yo. Nou konnen kiyès yo ye deja, nou konnen sa y ap regle andedan peyi an deja. Mentenan rete a ou menm pou bay tèt ou yon direksyon, bay tèt ou yon liy pou konnen kisa w vle regle. Bon, jan m te mande nou l nan kòmansman emisyon an, N ap fè sa trè kouramman. N ap fè sa trè kouramman paske sa ap ede w degaje fristrasyon, sa ap ede w idantifye enmi peyi an, enmi nasyon an. Ou konprann? Gen de seri de lis la m ap gade, e majorite lis yo w ap wè li gen non André Michel ladan l. Poukisa? Paske nou estime li se youn nan moun ki fè peyi an mal. Li se youn nan moun ki fè sosyete an mal. Haa ou pa ta kwè sa? Ou pa ta kwè ke gen moun menm jan ou kwè ke l fè sosyete a mal gen moun ki kwè li se espwa sosyete a wi. Paske gen bagay k ap pale anba tab la la kòmkwa André Michel ta ranje kò l pou l al nan eleksyon nan pwochèn eleksyon k ap gen pou fèt yo. Nan pwochèn eleksyon k ap gen pou fèt yo. Donk, ou wè sa bon. Idantifye aktè yo, idantifye enmi nou yo, idantifye moun nou konsidere kòm move je yo. Gen ansyen politisyen m wè la nan lis yo. Gen ansyen prezidan m wè nan lis yo. Men nan lis moun yo ta renmen al reprezante yo, se sur ke gen kèk non ki pa t ap ka pa ladan l paske M ap gade santiman dapartenans ke Ayisyen montre yo devlope avèk kèk moun yo sitou apre asasina Prezidan Jovenel Moïse lan, se enkwayab! Se enkwayab! Kòm se chwa nou, kòm se desizyon nou, m pa gen pou m diskite sou yo. Men se ki è sur, menm jan gen moun nou estime ki fè peyi an mal lan, gen moun tou ki ka fè peyi an byen. N ap gen pou nou retounen sou sa nan yon lòt emisyon. Se te yon veritab plezi pou m te avèk nou jodi an. Sitou pa bliye ou menm ki poko abòne avèk chanèl la, abòne, aktive ti klòch notifikasyon ou pap rate okenn nan videyo n ap genyen pou n poste yo. Men avan m ale, m ap kite nou avèk yon polisye. Polisye sa a bay tèt li non rele Sniper. Polisye an li fon deklarasyon. Polisye an li estime premyèman konfrè e frè danm li yo, konfrè li yo k ap bat e bat inosan nan lari an, bat manifestan yo, s on move chwa yo fè. Paske moun sa yo k ap manifeste kont lavichè, k ap manifeste kont ensekirite a, k ap manifeste kont movèz jesyon, kont grangou nan vant, moun sa yo pa enmi yo. Moun sa yo se moun ki sanble yo. Prensipal moun pou yo ta mete baton sou yo se moun sa yo ki nan leta k pap regle yon merd. E polisye a ki bay non tèt li rele Sniper an li menm li di w l pare. Li pare! Si revolisyon an dwe pase pa li menm e si l ta dwe rejwenn tout moun ki pare, tout moun ki kanpe, ki mete yo debou deja pou y al fè revolisyon l ap swiv yo. Paske jounen jodi an se pa tiye atis. Se pa tiye moun ki pa gen anyen avèk a a wè avèk pouvwa a. Se pa sa k pral chanje peyi an. Se pa tiye ti jenn fanm, ti jenn gason k ap fè e fristrasyon yo, k ap pase fristrasyon yo, k ap mete sa yo genyen kòm raj, kòm degou deyò, se pa sa k solisyon an. Solisyon an, se mete, se kanpe ansanm pou chavire anpiyèl, pou chavire pouvwa a. E l ale lwen. L ale trè lwen. Yo fè konnen yo pare pou yo mete moun pa yo andedan palè nasyonal. Bon, ban m kite w tande, ban m kite w tande deklarasyon polisye a ki bay tèt li non rele Sniper. N ap kwaze ankò nan yon lòt videyo. Mesye sa k gen la? An m di nou wè, bagay gwoup sa a, m prèske pa pale ladan l pase M paka rele sa gwoup ankò. M plis wè anpil nan nou menm yon pakèt tèt pete nou ye. Ou wè sa m di w? Anpil nan nou ki te fè sant, ay map mande poukisa yon nèg nou fè tout tan sa nan akademi, nou fòme, epi e konpòtman sa n vin bay deyò. Nou twò sousou, nou twò lach. Mesye e dan pouri nou ye. Ay e nou gon ta de nèg nan leta nap. sekirize nou konn nèg sa yo menm nèg sa kap detwi nou ankò wi epi nou pa wè kiyès pou nal met dlo nan fanm yo se ti taliban nou tiye seksi mal nou tiye taliban e nou tiye anpil lòt ti jèn ankò mesye anm di nou yon bagay mesye kòm polisye wè mwen menm m pa santim fyè paske m se yon polisye paske yon pakèt lach nou ye nou ka goumen mesye nou konnen nou ka goumen ok si se moun sa yo sa rele moun nou pè yo. A vle di depi n parèt yon kote, yon bagay ki fèt, nou konnen yo pral sanksyone nou, yo pral konvoke nou, nou pè mouda nou, nou konnen n ka goumen. Ou wè nan jou k ap vin nan yo, ou wè si n pa goumen mesye. E nou ka pwèl wi. Okipe oganizasyon dwa de moun tèt nan gè. Tout moun sa yo vòlè yo ye mesye. N konnen snaypè k ap pale, kyèbwa. Sa map di a map dil mwen menm. Se sam di nou, ekipe vye jounalis bouda chire ok, yap rantre lakay yap tiye manman nou, yap tiye pitit nou, yap kidnape nou ok, epi nan plis ou nou pare kote maladi a ye a nou pa janm al la e ti malere kap fè ti mizik yo kap bat, kap bat, kap met ti anbyans yo se nou menm nal tiye ou wè sam di nou, mwen menm di nou sa m tande nou gon lis poun tiye jèn ki pral jwe nan geto paske tann bliye si nèg sa yo nan geto yo soti si yo nan geto yo ap jwe. Men m gon lis pou nou tou mwen menm. Sa ka rive nou pran m avan wi, men m ap pran nou, m ap manje nou. Ou wè m di nou sa. E pase m prèske pa nan gwoup avè nou ankò. Ou konprann? Pase bagay masisi n ap jere, e bagay lach n ap jere. Anpil nan nou e bandi k bòs nou. Men nou konnen men m pa yon bòs mwen menm. M pa yon bòs. M pa nan kidnapin, m pa nan vòlè a nèg. Nou konprann mwen? So, si n ap fè peyi, ann fè peyi. Ou konprann? Nou tout ka goumen. Tèlman gen sousou nan nou menm. N ap wè menm wè tankou ta di bagay m te konn avè nou, mwen bliye kòm m pa la avè nou lan ankò. Pase m konnen nou ka bay mwen, n ka touye m. Ou wè sa m di nou an? Imajine mesye, yon peyi konsa menn, touris pa ka rantre. Ok, gen yon nèg pral di m ou chèf, Panse tan nou paka pase la matisan nou chèf nou paka pase kwadèboukè nou chèf nou paka fè pènye nou paka fon ta dekote mesye menm fò me wè zam zam nan menm nan wè sin pa vle travay pou li map tounen zam nan menm nan kont nou m deja di sa masisi direktè la polis la wè m deja di nou sa mesye wè mwen menm nou kòmanse retire m nan lis polisye yo ay m son polisye apa ann jwenn pèp la. Gade eta anba lavil la. Gade eta pòtay la. Wè sa m di nou an? Ki sa n ap tann? E nou t gen zam nou? Nou pa gen manda non mesye. Nou pa t nèg ki t al nan eleksyon n gen yon mwa pou manda n fini non mesye. Nou se chèf nou chèf nèt mesye an n goumen pou peyi a. Kon a mesye lè m wè nou m plis ka fè yon bandi konfyans ke nou menm wi. Pase n lach anpil. Depi nou lach nap fè tout bagay depi n visye nap fè tout bagay nou konprann mwen pwòp nan nou ankò wè nèg klan kavèn nan klan kavèn nan solid wè m gon bon klan k solid anpil nan nou bezwen foto m ha e m paka gen kontwòl mwen vre granmoun ou wè sa m di non mesye an nou kite lach mesye nou ka goumen an n batay mesye an n goumen m di nou sa an n goumen. Si nou santi n fèb mesye ann fon kò. An nou fon kò nap jwenn moun kap bann minisyon wi pou nou konbat ensekirite a nou ka fèl. Nou ka fèl e nou kapab mesye n ka goumen nou pran fòmasyon pou sa. M konnen gen anpil nan nou ki gen volonte. Nou ka fèl. Men m pa gen lòt peyi de echanje ladan m viv. Menm lè m konn vwayaje. Wè sa m di nou an? Men m pa wè plas mwen pral kanpe nan yon mòl pral fè sekirite. Ou wè sa m di w lan, m pa wè plas mwen lòt kote ladan l. Ayiti se peyi m li ye. M pap ba nou manti mesye, nou kòmanse fè m, nou kòmanse fè m transfòme. M pa vle wè anpil nan nou. Si n ap fè peyi mesye, an n fè peyi. Nou gen pouvwa pou n kenbe pouvwa a mesye. Nou gen pouvwa non sèlman pou n, pou nou depite, pou nou senatè, pou nou tout bagay nèt. Nou gen pouvwa pou n retire, si se si se premye minis oubyen jan yo rele l la ki enpeche ki enpeche n fè travay nou mesye nou ka nou ka ranplase li n gen zam nan men nou kot sa n pè la a? Kot sa n pè la a n gen zam nan men nou kiyès nou pè? Ou sòt nèg yo pa janm konprann. Si vle n vle n ka pran yon nèg ki kredi nan lapolis la n mete l nan palè nasyonal wi. Hein? Nou ka fè sa a. Ok Nou gen mesye militè avè n tou pot men avè nou tou ba nou bon kout men Nou ka met ansanm avè yo pou n travay Kot sa n pè la a? Polisye Kon ta de nèg n ap bay sekirite Nèg pou n ta rete n ap ba w sekirite Ban m di nou bagay m tou di nou pwoblèm nan e pa Izo e pa ti lapli Li pa jann rele e bon map toujou dil kòlèg mwen Babekyou paske lap mouri a tit polisye a, mwen menm son polisye map toujou konsidirel kòm yon polisye tan dout lòt ankò men sa kap fè kaka yo mwen menm nou konn kijanm ye ok avle di nou menm nan pa gen pouvwa poun enstale moun nou nan palè nasyonal poun enstale moun nou nan primati he mesye valè moun nou konn et kredib nan peyi a nou konnen nou pran ti mesye militè sa yo toujou avè nou mesye. Ok yo toujou avè nou, yo toujou ba nou sipò yo, ba nou bakòp yo. Nou paka pran met tès ansanm avè yo la, kont reyinyon nou paka fè la, e nou t gen zam nan men nou wi. Nou pa gon manda non. A vle di nou pral pran yon nèg, yon nèg yo mete, yo menm akize l, ok yo menm akize nèg a nan nan nan lanmò prezidan yon peyi. Nap bal sekirite chak jou, nap maltrete pèp la ankò. Nou menm, bon msye mesye, wè nou menm polisye mesye. Nou fè pati de pwoblèm nan. E nan eta peyi sa ye la. Ou wè sa m di nou an? Anpil nan nou visye. Ok? Anpil nan nou pa gen kè. Ou konprann? Anpil nan nou pa gen kè. Ou wè sa m di nou an? Anpil nan nou tou fè kaka. Kou sa pou ok. Lari vòlè nou pa gen pè ankò. Hein mesye. Ann fè kè Dessalines kontan mèt la. Hein ann fè kè Dessalines kontan. Kote polisye mwen ki ka goumen yo. M konnen gen anpil nan nou ki gen goumen mesye. M konnen gen anpil nan nou ki ka goumen. E gen anpil nan nou m fè konfyans. Nou konprann? E nou gen lejitim defans nan men. Nou ka fè tout bagay nèt mesye. E nou gen monopòl vyolans nan men nou mesye. E nou gen zam legal nan men nou. Nou pa t al nan eleksyon, nou pa gen yon manda, nou pa konn kilè manda nou ap fini. Amen. Ok? Gade ton yon peyi, yon peyi sal konsa. Imajine lè inifòm sa sou nou la ki sa n sanble. Gen bagay nou ka fè. Nou ka moute kont, ban m di nou bagay nou n ka fè. Nou ka moute, ban m di nou bagay klè mesye. Ok, nou ka moute yon, yon, yon, kèm te ka di sa, yon komite wi. An nou bay yon egzanp, An nou fè lemond wè nou. Yo a di ok yon lè polisye oubyen moun ki gen zam legal nan men yo a. Zam legal wi m pale. Nou gon bagay nou ka fè. Nou ka fè dezameman an wi. Si nou pè fè afwontman nou ka fè dezameman an. Nou ka pran pil sektè nan peyi a nou fon konpozisyon de 30 oubyen 100 jèn fanm jèn gason oubyen pe epòt la bon m pa pale de laj ok de moun kredib nan sosyete a wi. Yo ka al nan geto a. Yo ka al pran pawòl geto a. Menm jan anpil nan nou toutan ye nan geto a n dòmi. Epi majorite ti nèg se le swa pandan nèg ap jwe nan pwogram nan, n nan pwogram nan tou, an demen maten n pral tiye l. Bann chyen. Nou ka fon, nou ka fon, nou gen bagay nou ka fè. Wè sa m di nou an gen de bagay nou ka fè, nou ka pa vle fè men de bagay nou pa fè, nou ka fè l. Pinga n konnen sèl nèg sa yo t konnen pede fon ti group fè kaka lè yap plen pòch yo epi pèp la nan pousyè nou menm ankò n nan pousyè lè nou mouri gade problèm nou m konnen gen anpil nan nou lè n mouri e kèt yo fè pou yo antere nou antere nou mal. Ou konprann? Depi nou moun yo te gentan ba nou yon dosye. Nou konn kijan bagay la ye. Anpil nan nou tou ka fè bagay abitrè. Ou wè sa m di nou an? Yo rann nou an erè deja. Yo te vin avèk yon bagay fantom ki te sou 3 fòm. Mwen menm m te manke pran nan pyèj la tou paske mwen menm m konnen m se lari a, m te manke pran nan pyèj la tou. Nou konprann sa m di nou an? A kisa l abouti? A lanmò. Ok nap okipe yon pakèt masisi nan peyi diyo se dwa de moun yo se jounalis yo se sesi yo se sela wè peyi sa pa gen leta li pa gen otorite la dan li otorite esèl nou menm ki gon kredibilite mesye se sèl nou menm ki ka mache a pye kote pèp la pap rele anmwe dèyè nou kot sa nou paka fè la ann plase moun pa nou tou epi sak trèt nan ann tou ann tou fèl ann tou pe tèt li banm tèt la sak vle trayi nou ann fèl pa e konsa pou peyi mache.